Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon Haïti en deuil m tèlman gen enfòmasyon ki vin jwenn mwen la m pa konn pa kisa m ta kòmanse enfòmasyon yo tonbe prèske a la segond nan moman n ap pale la men sa ou kapab retenu nan tout enfòmasyon ki a la une de l'actualité pou se 20 mars 2024. 23, Sonje byen ke dat sa a se yon jou ki ap ekri nan listwa. Nan peyi Dayiti, istwa sou koze ensekirite, kote ke gang ap fè popilasyon an monte le syèl pa do. Depi kèk jou la genyen Yon mesye ki rele Innocent Vitelhomme. Se mesye sa ki li menm au coeur de l'actualité. Li moute nan Malik, li fè lòbèy. Li pase nan Dyèg, nan Doko, li fè lòbèy. Fò Jak menm se pa pale o pwen ke moun ki nan Fò Jak yo t ap rele anmwe. Men avan m kòmanse avèk enfòmasyon yo, gen yon sitwayen, yon zanmi. Yon nèg ki toujou ap echanje avèk mwen ki di m pou m poze lapolis kesyon sa. Lapolis la yon ti jan parèt anpe twò vag, men li t ap plis evidan pou m ta poze yon sitwayen ki rele Frantz Elbe kesyon sila. Kesyon pou di ke kisa, tande byen wi, se pa mwa ki e di sa, se yon fan, Yon moun mwen toujou ap echanje avèk li ki di m pou m mande Frantz Elbé pou li, sinon Konsèy Siperyè Polis Nasyonal, kisa nou fè avèk anpil zam nou konn ap sèvi yo, alò nou konn ap sezi yo, kisa nou konn fè oubyen nou ta dwe fè oubyen nou ap fè avèk pil bal sa yo? Nou konn ap sezi pou bandi yo. Dayè fò m di nou byen ke pandan nou di n ap sezi zam pou bandi, n ap sezi bal, bal kontinye ap fè kenken, bal kontinye ap pase. Se pa pou san rezon ou wè vandredi pase a la a, nèg Savyen ap moutre pil bal ke yo genyen. Bon, ok. An nou fè yon ti kanpe sou koze sa a la a. M t ap pale nou de Vitelòm. Alò, m swete ke nan pwochèn konferans lapolis nasyonal pral bay, Pral genyen repons ak kestyon sila. E petèt yon jounalis, si m la, m ava poze kestyon sa pou sitwayen an, petèt ke Frantz Selbe ava fè pa mal de jimnastik pou li reponn. Paske nan yon peyi konsa, si lapolis oubyen otorite yo ap sezi zam, y ap sezi bal, men bal la pa kokayin. Konprann byen sa m ap di nou an wi. Menm lè yo sezi kokayin, ou pa konn sa yo fè avè l. Men jounen jodi a la si otorite yo sezi zam, yo sezi bal, m panse ke omwen yo ta kapab fè lapolis la favè, ebyen yo pèmèt ke yo itilize bal sa yo. Brèf. 20 mars 2023 li ap rete yon jou dorè pou anpil moun nan peyi Dayiti, patikilyèman moun ki yo menm ap viv nan zòn Frè la. Mesye Vitelòm yo mete pye yo atè a, yo touye. Plis pase 15 moun. Video yo sadik anpil, video yo kriyèl. Map gade pou mwen nan yon kamyonèt gen yon sitwayen ki boule, kankannen. Pi lwen wap gade pou wè yo anpile moun yo atè a, se tankou m ta kapab di lo patat. Gen yon video kote ke wap gade gen yon sitwayen li menm kap filme sèn nan. E gen lòt moun k ap mache. Se kòmsi m ta kapab di, sa k ap pase a, nou tèlman abitye avèk li, moun ap mouri, moun anpile anpe patou epi lavi fezan. Donk, lòt moun ap pase, y ap vake libreman ak aktivite yo. Nèg Vitelòm yo sakaje wout frè! Men ou menm k ap tande bagay sa a, ou ta renmen poze tèt ou kesyon pou di poukisa? Tande ban m di n on bagay, ou wè jounen jodi a la a, si yon bandi parèt li pile w, Di mèsi bokou ou byen respè chèf bon bagay paske reprezay la lap du anpil sa ki a la baz de tou sa mezanmi tanpri souple map mande otorite yo nou pral trouve m lach ou byen nou pral trouve ke se un peu ridikil ou se paradoksal men de tout manyè pou poteje la vi dòt moun mwen panse ke se evidan pou n di bandi yo Fon poze pou n di otorite yo pa atake bandi yo. Nou konn pou ki sa? Gen yon grenn sitwayen ki mouri. Tande byen, sitwayen sa ki mouri a dapre enfòmasyon ki vin jwenn mwen, gen yon premye eleman enfòmasyon k ap sikile kòmkwa sitwayen k mouri nan Malik lan, Il a été tué, pwi yo mete dife sou li. Se ta yon pwòch yon moun, yon bandi ki nan baz Vitelòm. E gen moun ki di, paske gen 3 vèsyon, ki di ke se ta yon pwòch Vitelòm, ki li menm ap fè antèn pou Vitelòm. Ok, misye mouri. Men de tout lè manyè, se yon pwòch Vitelòm kanmenm. Vitelòm di li menm sa pa ka pase konsa, li. antre an reprezay men banm di w bagay vitelòm ou pèdi yon grenn moun hein ou pèdi yon grenn ou sakaje la repiblik konsa ou fè yon jou wap sakaje ou fè yon dezyèm jou wap sakaje epi ou pati pou yon twazyèm jou ankò sa vle di ou pa konnen kisa pou fè la ankò non tèt chaje ebyen janm di nou an mesye Mesye dam byen sur Nèg yo sakaje wout frè la Donk pou tout moun ki poko gen video sa yo M panse ke se de video ki gen de scène d'horreur ladan yo Se de bagay m ta kapab di ou konn tande nan radyo Ou konn tande nan televizyon Paske imaj sa yo yo pa pase yo nan televizyon Men lè Ayiti te Ayiti lè w te konn ap tande jan de nouvèl sa yo konsènan dotro peyi atravè lemond Ou konn di tèt ou Mezanmi! Gade kòman on pèp frajil, sa kap pase konsa nan tèl peyi. Ebyen kounya se lakay pa nou lap pase. Se nou menm kap pran bwa kale nan men bandi. Kite m di nou byen, pou la verite e pou listwa. Mwen mennen yon ankèt. Mwen santi ke euh. Zak Vitelòm ap poze yo, yo pa prèske fè inanimite menm nan kan nèg ki alye Vitelòm. Konprann byen wi sa m ap di nou an. Mwen mennen yon ankèt e mwen fini pa dekouvri ke anpil nèg ki alye Vitelòm pa fin twò konprann sa fason dajir. Alò, brèf. Dan la matine, fò n di ke anpil moun nan zòn Fò Jak la t ap rele anmwe. Moun yo pat kapab paske bandi anvayi yo, bandi mete kawotchou, dife, yo mete barikad epi sèn de piyaj lakay moun yo. Jounen jodi a la, si w gon kay bandi vle prann, si move chans pou ou yo ta parèt nan kay la yo jwenn ou, ebyen dezole ou son moun ki mouri deja. E kounye a la m wè nèg yo antre nan lojik depi yo touye yon moun yo boule l. Bagay la tris, sa tris. Mesye komsi pou on bon maten pou leve pou wè yon kenzèn de moun mouri bandi nik pase yo touye moun sa yo se an reprezay paske te gen yon grenn ki te mouri nan kan yo men se sak fèm di nou jounen jodi a la mezanmi gen yon grenn bagay si leta santi ponyèt li plen ebyen atake youn nan yo epi tout lòt yo ap reponn lè sa a. n ava kòresponn avèk yo. Pandan ti tan n ap pale a, fò n di ke cha yo te vini. Cha yo vini an ranfò, men èske gen bagay ki fèt? Non, pa vrèman. Pa vrèman. Mennen operasyon nan baz, kòm yo di l, bandi Vitelòm. epi atake misye fò, nèg yo kraze, fin kraze kay misye a nèt, epi yè, misye avèk sòlda l yo, yo met pye yo atè nan zòn nan, sot andè a tou, depi yè nèg yo ap simen latwoublay, nèg yo ap antre lakay moun, mete dife, jiska ke nèg yo, nan senk è di maten, gen yon kamyonèt k ap sòti, ki pral al travay, nèg yo boule kamyonèt la avèk tout moun ladan l, yo boule yon sitwayen ki trè koni nan zòn nan ki rele Erod, gen 9 moun anviwon ki mouri nan Kafou. nan rantre kago a. Kafou ki relye tinèl ansanm avèk monte kago a. Sa gen 9 moun ki mouri. E bon, depi maten nou wè gen 2 3 cha ki vini ki ap eseye retabli lapè men malerezman nou wè pi fò moun yo ap kite zòn nan kanmenm paske sitiyasyon an trè grav. Paske bandi yo met yo atè pou de bon. E yo konn met yo atè men sa yo fè maten an la de yèswa pou rive maten an la se yon bagay nou wè premye fwa depi lè nèg yo ap opere nan zòn nan. Sa pase nan 5 è di maten. Men gen enfòmasyon ki ta fè nou kwè ke yo kraze kay Vitelòm nan anba a. Wi, depi yè swa. Lapolis, cha avèk bako lode a desann Tòsèl, yo kraze, yo te kòmanse l deja. Alò yo fini, yo acheve. Donk, eksplike nou ki jan sa ye la. Depi ki lè nou wè pa gen lekòl k ap fonksyone? Depi ki lè sa konsa? Semèn pase a lekòl te fonksyone. Se jodi lendi jkwa. Se jodi an la a lekòl yo pa fonksyone. Paske depi yè, te gen gwo, te gentan gen gwo panik nan zòn nan epi. Lekòl mè a te konn fonksyone, tout lòt lekòl nan zòn yo, e yo tou pa fonksyone. Paske bon, kòman w pral konprann bandi a atè a, e pat twò gen yon gwo prezans polisyè yè nan kafou a la. Se te plis bandi yo ki t ap monte desann, fè tout sa yo vle, epi se pou maten nou wè kè nou wè prezans cha yo vini la. Men, li pa posib, mwen wè pa gen fason menm pou lekòl ta fonksyone. Kòman nou wè avni nou la pou rès jou yo? Bon, sa n ta di? Nou tou prè akademi an, se kòmsi nou pat prè akademi an. Se Bondye, nou sou kont Bondye. M pa menm ka di nou sou kont lapolis. Bon, jan bagay la parèt la, se kòmsi lapolis la parèt enpuisan devan bandi yo. Kisa ki alabaz kago sibi gwo atak sa yè swa la? Kòman? Kisa ou panse ki alabaz gwo atak sa kago sibi yè swa la? An, pou le moman, baz bandi Vitelòm nan, li ansèkle zòn nan nèt. Depi ou pran tout plèn nan, Plèn Kildesak, Kris pa ko vire monte Petyonvil, se bandi Vitelòm yo ki kontwole zòn sa nèt. Lò lò pou n pran akade akademi an sèlman, bon m ka di nèg yo pa gen baz anndan akademi an men nèg yo gen baz tout ozalantou de akademi an. Menm ke wè polisye yo la, nèg yo toujou alèz sou zòn anndan yo, y ap opere fè tout sa yo vle. Ou menm se nan zòn nan ou abite? A wi, prè de 19 an. Kisa ou konte fè ou menm? Bon, deloje pou m deloje, m gen tout moun yo ap deloje a tou. An atandan, m ap swiv toujou, men si sa ale parèt pi grav, nou ka nou ka ap swiv la nou wè, bon, majorite moun zòn nan ap kite zòn nan. Si n ap gade byen nou wè tout moun ap oblije, e yo oblije kite l. Ou ka imajine w, devan devan tout kay sa yo pou nèg yo kanpe senkè dimaten, yo gen pou yo kanpe, yo fin fouye moun yo epi yo fizye yo, yo met dife sou yo san pa gen oken entèvansyon polisyè. Eeh cha yo vini yap poze moun kestyon men m panse ke nou paka nan stad sa ankò nou paka nan stad sa eeh Ariel Henry dwa fèr kelke choz montre ke nou egziste pandan map pale de aksyon sa yo nèg yo ap poze anlè a la paske gen plizyè video ki vin jwenn nou ki montre sèn dorèr yo ebyen genyen mezanmi tande wi letènèl souple papa di yon mo pou ti peyi sa non genyen yon Sitwayen, se yon polisye ki fè pati kontenjan 4 Tim. 25 yèm pwomosyon li te ye nan 4 Tim. Nèg yo touye misye nan zòn Dèlma, Dèlma 18. Misye se youn nan, m ta kapab di, yon gwo sòlda peyi a pèdi paske se yon moun ki al pran fòmasyon an Ekwatè. Donk jounen jodi a la a. Yo manje misye. E le pire dans tout ça c'est que d'après enfomasyon ki vinn jwenn mwen c'est que sitwayen sa te sou wout pou lal pati semèn sa, pou l kite peyi a semèn sa. Eben se konsa bagay yo ye nan peyi d'Ayiti. Ekzaksyon ap fèt enpe partou. Genyen yon sitwayen ki rele mwen, sitwayen sa li abite nan Titanyen. Genyen de de blòdè k ap chache lavi. Gen youn m kwè non li se Kèkal. Misye rele Kèkal. Bon, sa w tande a la a, dapre enfòmasyon ki rive jwenn mwen, m ap pwofite mete okondisyonèl, sitwayen sa a li menm ki rele Kèkal la, misye mouri kite sis timoun ak madanm li. Se machin li tap chaje nan stasyon titan 1 an tande byen wi enfo sa map mete okondisyonel pou nou paske m pa la m pa ka di wi pandan sitwayen sa ap chaje machin anba a yo ta fè nou konnen ke cha la ta pase li pran l e se te 2 ki tap chaje machin e yo ta mennen li nan zòn sous matla. E nou konnen depi yon moun sòti nan sous matla, li rive ti tanyen sa yo fè avèk li. Si wi, se ta de bagay m ta kapab di k ap pwolonje yon hèn antre popilasyon ti tanyen ak popilasyon sous matla e ki ap montre aklè ke batay sa li poko ap fini. M panse ke lapolis se li menm ki la pou pwoteje e sèvir. Lapolis si wi pa ka antre nan lojik sila a. Konprann byen sa m ap di nou an wi si se vre. Lapolis pa kapab antre nan lojik sila paske nèg ki gen zam nan men yo a, yo trè danjre pou lapopilasyon. Yo pa vrèman ap pwoteje popilasyon an. E moun ki la pou pwoteje popilasyon an, se lapolis. Donk si lapolis la pou pwoteje e sèvi, menm lè li sanble fayi ak misyon li parapò ak enkapasite li fè montre kanta zam ki nan men nèg sa yo paske lapolis pa ka reponn vrèman. Men ekoute! Si lapolis pa ka reponn, lapolis pa ka antre nan lojik ekzaksyon. M panse m klè sou pwen sila. Kounye a la a, mwen pale anpil fwa ak Vitelòm. Bon, misye pa vle tande paske nèg sa yo sanble yo pa vle pou moun rache yon grenn plim sou do yo. Kòm yo rache yon grenn plim sou do Vitelòm, eben sa w tande a la a, nèg yo mande anraje. Nèg yo se touye y ap touye moun. Kounye a di tèt ou yon bagay, ki sa ki ka pase? Ki sa n ap tann? Ki misyon ki genyen? Èske nèg yo ap travay la vrèman yon mannyè pou kapab di, ekoute, peyi a p ap kapab ankò nou bay blan l? Blan an bezwen peyi a wi. Tande byen wi, blan an bezwen peyi a men se pa lè ou di l men l. Hum! Blan an bezwen l, l ap vin pran nan pwofesyonèl men li pa dakò pou di, a, men peyi a. Blan pap fè l konsa avè w. E se pou m di nou ke, kòm si tout moun k ap tann bourad lòt peyi, ee, nou pa nan sa menm. Pa gen bagay konsa. Paske, nasyon sa yo se tann y ap tann ou fin wine, epi yo vini yo antre an granmoun. Yo fè sa pou yo fè a. Kounye a la a, m ta renmen di nou, kiyès nan nou k pa ta renmen kite peyi a. M t ap gade yon sitwayen sou, ee, TikTok m kwè. Sitwayen sa a di, Piga nou tann se lè l mouri pou n ap vin ba l bèl antèman. Moun ki nan peyi etazini yo gen mwayen ki ka aplike pou yon fanmi non prese vit fè sa paske ayiti se jungle moun pa ka viv nan peyi sa ankò mwen di nou sa wi moun ki al etranje yo tanpri si nou kapab fè sa moun pa ka viv nan peyi sa ankò sitou moun ki ap viv nan potoprens paske tout kondisyon reyini pou ke moun kite peyi sa moun ki gen dinite men sak pa gen dinite yo tout Kondisyon reyini pou yo antre nan gang. Eske n konprann? Kounya la a, eske n kapab gen yon peyi pou ke de sitwayen pezib, pou yo menm ap mouri ajenou ladan l? Non. Ebyen kounya la a, se nou menm ki konnen kisa pou nou fè, kisa nou dwe fè.